M te pwomèt moun yo n ap gen yon gwo envite jodi a. Lontan m te pwomèt sa. Louko, m te di yo ke nou genyen yon zanmi nou ki se k ap fè djòb vide èr nan sosyete a. Nou te pwomèt moun yo sa lontan ke n ap mennen misye vin esplike sa k gen nan sektè paske nou te di tout moun yo nou gen tout moun avèk nou. An kreyòl, an franse li gen yon lòt non men nou menm nou di l se bayakou. Trè byen, trè byen. Ou konprann? Trè byen. Louko nou gen sitwayen avèk nou sou panèl la. Ok, la m panse ke li trè enpòtan e m kwè ke nan tout pe gen anpil moun ki pral enterese donk tande, swiv entèvyou sa a paske gon gwoup de moun nan sosyete a ki bay, ki rann anpil sèvis donk a sosyete a. Men sosyete a gon jan ke l wè yo tou. Jodi a se avèk plezi ke n ap resevwa yon bayakou, paske se konsa ke Ayiti rele yo. Wi, yo rele l. Ok, yon bayakou donk nan emisyon Maten Deba. Mesye bonswa, byenveni nan emisyon Maten Deba. Kòman w ye? Mèt rale mikwofòn nan, rale mikwofòn nan. Bonswa, kijan w rele? Lemon. Lemon. Lemon Jean Martin Lemon Jean Risme. Lemon Jean Risme. Wi. Lemon e depi ki lè wap fè metye sa a? M nan metye a depi sou Aristide. Depi sou Aristide? Wi. Se lè sa w kòmanse fè l? Wi m kòmanse fè l. Kijan w te fè antre ladan l? M te fè antre ladan l paske m te gen pwoblèm bagay sa yo, m te gen madanm, pitit ap malad. Ok. Men kayèm nan gon lè m leve m. Gon nèg ki di m pran sa an al fè yon ti mòne avè l. Lè sa a, lè m vini, li di pran sa a e m fè tou a pou li. Kounye a m fè tou a pou li. Kounye a, lè m fin fè tou a, lè l peye m yon ti mòne. Kounye a la, lè m rive, lè l fin ban m ti mòne an, lè m rive bò zòn sou pis aviyasyon, vakabon kenbe m. Vakabon woule m a kout baton. Yo woule w a kout baton wi? Yo woule m a kout baton, yo pran ti mòne an nan men m. Ok. Men chak kou m toujou al travay. Ok. Men gon lè m pase, m sot fè yon lòt djòb ankò. Kounye a, m rive bò zòn Sansrèl la, yo ale zam sou mwen, yo pran kòb la ankò. Waww. Kounye a la, kounye a, m vin di konsa, m ap kite djòb la. Kounya pi m gon pitit gason ki vin konsa, kounya lè w kite djòb la, sa m pral manje mwen? Kounya lè pitit gason an fin di m sa, m tounen nan djòb la ankò. Kounya men chak kou, gen lè m ap fè djòb la, men kay m nan yo peye m, men kay m nan m pa sa kòb la, m veye yo, m veye yo, m pa sa kòb la. Donk gen yon rezon nan lari a. E kap veye barak ou lèw sot travay pou pran kòb la nan men barak ou yo? Wi. Ok. Ou tan fèm sa. Ou tan fèm sa. Kounya la min di konsa m ta anvi kite djòb la men min wè pwoblèm kay sou mwen m pa ka peye. Kounya m tounen al fè djòb la toujou. Ou oblije tounen al fèl. M tounen al fèl toujou. Lèw te fèk kòmanse nan djòb la. Wi. Lèw ap desann nan tou kijan w santi w? M santi kay nan tou senti m fèm mal tou. Ou santi m blese, men rè nan. Lè m wè malere m ye, m reziye m. Ou reziye w trè byen. M reziye m. Men odè la, ki jan w fè avèk odè la? A, gen lè kon, gen lè pou m jwenn nan twou a, m mete yon mas nan figi m pou m pa pran sant la, bagay sa yo. Pou w pa pran sant lan? Lè sa w desann san rad oubyen avèk rad ou desann nan twou a? Non, m desann Ou touni? Toutouni. Wi. Trè byen. Epi ou gen bokit epi wap wap. M ap pran met nan do m. Wap mete nan do pou monte? Wi. Pou kont ou oubyen se gen moun avè w anlè a? Non, m gen yon moun avè m. Ou gen moun avè w? Donk wap pran wap pran anba epi monte? Wi, nou de fè djòb la. Ok. Pa ezanp e konbyen yo peye w pou yon twalèt ke w netwaye? Lontan lè m te koumanse yo ka peye m Yon twalèt 700 dola, 600 dola, bagay sa yo pase lè sa bagay pat peye. Bagay pat chè. Trè byen. Donk euh, lè sa ou menm ou pataje kòb la avèk moun ka vòlò? Wi. Ok, mentnan kòman, kote nal jete bagay sa yo? Nal jetel lwen, jis anba site solèy. Byen lwen nèt? Byen lwen nèt, jis anba site solèy. Donk fin netwaye twalèt la se yonn, al jetel la se 2? Se 2. Kounya se nan se nan jete a kounya ke lwa ap tounen. Yo bare nou. Epi nèg bare nou yo pran kòb la nan men nou. Yo fè nou kouche ak ak kout baton. Ok. Nan nou reziye nou pou nou pou nou pa a mouri nan. Ok. Yo bay kòb la. Ok. Men apre sa nou benyen? Wi. Kilè nou benyen? Se Wi. lè operasyon fini nèt? Apre nou fin travay. Ok. Ou pa gen okenn odè ki rete sou ou? Non. Ok. Nou gen pafen nou, pou nou met pafen sou nou bagay sa yo. Ok. Mèt nan. Eske gon sekrè nan barak ou a? Wi gen sekrè. Li gen sekrè? Wi. Sa sekrè a ye? Ah sekrè a li gon ti sekrè. Banm ti sekrè a. Li gon ti sekrè. Kounye a menm si w benyen san ta tou ret sou ou. An menm si w benyen san ta ret sou ou? Wi san ta ret sou ou ou toujou santi l. Men tankou sant la sou ou konsa. Kote moun chita ou pa chita la. Ok. Paske Se pa egal. E pa nan tèt ou li ye oubyen? Non. Se sou ou li ye menm? Sant la sou nou. Ok. Tout moun gen sant. Tout moun gen sant. Wi, pase e travay ou sot travay. Wi, wap travay. Wi. Ya. Konbe tan wap fè metye sa? Depi sou Aristide. Depi sou Aristide wap frape? Wi, m ap frape men, men m wè m pa benefisye anyen ladan. Ok, jis la menm wap frape? Wi. Jiska mentnan map ap frape. Kijan ou mezire twalèt la pou ka takse moun nan? Pa egzanp, tout twalèt yo pa menm gwosè. Gen sa ki pi gwo, gen sa ki pi piti. Wi, gen sa ki pi gwo. Sa ak pi gwo a gen pri l. Sa ak pi piti a gen pri l. Ok. Donk, men li ka rive jiska konbyen konsa? Ki pi chè l ka rive? Tankou kounye a, kòb bagay chè kounye a. Kounye a, ou ka itwa travay pou moun 2 mil dola, 3 mil dola tou. Alèz nan sware. Wi. Wi, paske tan an chè. Wi, bagay la chè. Wi. Wi. Alò, sa k konn fè pafwa nou lage yo, pa egzanp, nan yon zòn. Gen de zòn ou konn wè, ou wè pil sak yo etale atè a nan zòn nan. Non. Nou menm, gen nou menm nou gen kote espre pou nou lage yo. Mhm. Nou menm nou lage yo nenpòt kote nou menm. Wi, alò, non, ou gen moun kote ou lage l, men fè a. Kòm si gen de gen de gen de moun yo konn sal kay yo, di mwens gen de zòn ou konn wè yo lage. Eske se jou ki bare e nou defwa ou byen? Non, tankou gen de lè ou wè yo lage yo kèk nenpòt kote yo bò lari a. Joana bare moun nan. Moun nan degaje l avè l. Li lage l akote. Li debarase l de li. Li debarase l de li. Pase se lè jou bawo ou t moun ap mache. Ou redi yo lage l akote. Ou gentan lage l la. Alò gen yon bagay yo t konn di de bagay sa a ke pou ou kòmanse netwaye l la. Bon m pa konn si se vre. Wap konfime. Alò wap di m si se vre oubyen si se pa vre. Yo konn di anvan yo kòmanse, yo konn kòm di ala yon ti pen yo fon ti goute l. Eske se vre? Eske se yon reyalite? Nou konn fè l wi. Sòti m la! Sòti m la! Nou konn fè l. Non men, son sekrè. Se gwo deklarasyon w fè la wi. Nou konn fè l. Men sa pa lodon sekrè. Tan mwen repete m mwen. Ou pa sou kamera moun pap gade w la tande repete m mwen. Yon jou kont ap mande sekrè. Tan m on minit tan m on minit tan m on minit. Youn sa e youn nan sekrè yo. Yo di ba ba a kou yo ba a kou yo avan yo netwaye twalèt la yo pran moso pen epi tranpe l nan twalèt la epi manje l. Men se, men sekrè sa a, èske se pou lè ke nou antre an? Pele pepe pele pepe Kisa sa bay? Non, sa sekrè a bay menm. Sa l bay? Poukisa nou fè l? Wè sa peyi wap pale la, m pral fè peyi a voye lajan pou ou, pa wè ti kout afè la. M pral fè tout moun voye lajan pou ou la, rapidman. Depi ou gen nimewo telefòn m pral fè ou voye lajan pou ou. Sa fè nou fè sa a, paske nou gen pwoblèm. Bagay sa yo fò nou nou goute l. Ou fon ti goute l. Nou fon ti goute l. E ou oblije goute l avan w desann? Wi, m oblije goute l paske malere m ye. Men, ok. Sa vle di sekrè a se senpleman paske ou sipoze goute l tou senp. Wi. Paske pa pou. M panse se, èske se pa pa w doum? Nou nou mete kòm se lè nou ap ranpli yo eske se pa doum nou ranpli yo konbyen doum konsa ke nou ka ranpli 3 doum 3 doum men eske gon sekrè tou pou nou pote yo paske ou di 2 kòm si mou aje tou m konnen enèji an pa o top men eske sekrè sa li kontribye li ban nou enèji ak fòs pou nou leve doum sa yo wi nou doum nan Ou bouret la al rete. E pou bouret la sou dom nan? Wi. Dom nan e sou bouret la al rete? Sou bouret la al rete. Epi nou ranpli l sou bouret nou ranpli l ok. Men ok gen yon bagay ke m wè ki etranj kòm dènye kesyon ke m ta renmen poze w. Paske ke nou ap pale de plizyè gen de fòs ki pwofon anpil. Wi. E nou desann jiska lekstrèmite. pou nou sòti ansanm avèk matyè yo pou nou voye yo monte èske nan desann nan menm anvan ke nou rive anba a menm tout tèt nou di mwen nou wè sa nap fè a wi nou wè sa nap fè a nou wè kote nap depoze pye nou nou desann ak kòd ou desann ak kòd e echèl tou ou desann ak kòd avèk echèl tou wi ok mèt nan ann ale èske konn gen moun ki konn peye nou pou nan jete e e e twalèt la devan yon kay moun oubyen devan yon biwo leta ba nou sa. Non. Nou pa janm jwenn sa? Non, nou pa jwenn sa. Ok. Lontan, yo konn vle nou fè sa vre, men nou pat dakò. Ok, trè byen. Pase nou di konsa, kaba lè moun nan vè ou fèl la, moun nan pa kanpe avè ou. Moun nan kanpe byen lwen. Moun nan di konsa, lage l nan kay sa. Ou moun an dwa, ou pa dakò. Ou pa dakò. Ou pa dakò pase mwen gen lè kay nan, m konn di konsa. Beka gon moun sou do kay. Se vre. Nou ka tirem. Kap swiv ou. Trè byen. Men eske pitit nou kote nou ye nan zòn nou moun konnen ke nou nan domèn nan? Wi mwen pitit mwen konnen madanm mwen konnen. Non eske vwazinaj eske sa pa yo pa yo pa sèvi e ansanm avèk tit lan pou yo destabilize moral pitit nou pou sa? Gen vwazinaj Nou derape. Ok, n derape. Se nan kote nou. Kote nou ye a trè byen. Ok. Pa gen moun tou ki achte twalèt la nan men nou? Non, lontan yo konn fè l lontan. Lontan yo te konn achte twalèt nan men nou? Lè Divalye yo te konn travay. Ok. Divalye yo te konn achte l nan men nou. Te konn achte twalèt la nan men nou? Men kounye a yo jete l. Al jete l. Konn ase jete n la jete l. Nan gran raje. Ok nan gran raje. Nan gran raje. Trè byen. Ok. Anben e e nou kontan resevwa w nan emisyon maten deba. E monchè e kenbe la kouraj. E m ap e salye tout fanmi w. Li pa fasil. Men se paske jisteman ou nan nesesite. Ki fè ke w oblije, donk, ap desann. Men Louko t ap chèche w lontan vre wi. Wi, non, Louko t ap chèche w lontan. Lontan m te bezwen pou m te gen yon entèvyou avèk yon barakou, yon moun ki gen eksperyans sa a. Paske peyi a te bezwen tande, donk, ki jan ou fonksyone, ki jan ou travay, ki jan ou fè metye a, kòman ou aksepte tèt ou tou, donk, nan yon metye parèy. E, monchè, kenbe la. E, m bay mande tout zanmi m a tande ba yo. Ou gen yon nimewo telefòn? Bon, e, fò m di nou sa, Gen plizyè lòt lè. Non gen plizyè wi. Lòt kote. Gen plizyè se pa misye sèlman. Gen plizyè lòt ankò. Gen nèg ki gen misye li menm sèvi avèk ekip li se bourèt. Gen ki jèn anpil tou. Gen nèg ki sèvi avèk on pik on machin ki gen apeprè de 4 doum sou li. Li fon on tib. Wi li fon on tib. Se chak moun fè afè. Sa vle di ke ekip li a li menm se on ekip 3 moun ki konn ansanm. Gen lòt nèg ankò ki gen ki va gen 4. Men kòm si nan dosye papa yo ou ka met anpil lè m te di mesye yo an nou antre nan òganizasyon an pou nou gade sa sektè a gen ladan l bon nèg yo te dakò avè m nou avanse avèk yo men li menm li pa gen telefòn se yon viktim li ye kay li boule li pa gen pyès se sa k fè ke mwen di ke si yon moun bezwen ede l w ap jwenn nimewo telefòn pa m nan se 34 09 21 10 34 09 34 09 21 21 10 10 mhm. Wa toujou wè avèk mwen epi m ap kanalize frè a Trè byen. sou mwayen ekonomik Ok. sa l bezwen paske li di M Banm gen poze w lide. kesyon, kisa w ta renmen jodi a? M ta renmen kay nan pou pou moun ta ede m pou Ok. yon ti kòb pou m peye kay mwen ka ba pou m fè yon ti kòmès tou. Konbyen kòb kay la? Kay la 3500 dola m lwe l. 3500 dola ok pou gen lwe l trè byen non ou pral jwenn kòb sa rapid la ok kijan ou wè peyi a kòman ou konprann peyi a. A menm wè peyi a peyi a ap mache tèt anba ou viv byen non m pa viv byen menm m pa viv byen menm ok m pa viv byen paske mwen genlè m leve m pa ka manje m pa ka bwè Pitit mwen pa ka manje. Mwen pa viv byen. Sa vle di ke, sa sa vle di ke Prezidan Louko, gen mesye yo ki di m ke ou konnen djòb sa a li fèt plis nan katye popilè. Wi, nan katye popilè te wè. Se nan katye popilè ki, yo jwenn travay plis. Wi. Pa rapò avèk yon bò peyi a k paralize. Wi. Yo menm tou yo viktim tou de sa. Paske moun ki gen twalèt e konfò modèn nan, li pa pral chache, e pa yo l al chache. Non, li pa bezwen, li pa pral gou. Sa vle di ke majorite moun ki gen sa k rele latrin nan, yo ki kite kay yo, k abandone kay yo a, yo pa jwenn travay pou yo fè. Sa vle di ke sektè sa a viktim yon bò li menm, paske yo pa jwenn, yo pa jwenn djòb pou yo fè. Louko, mwen menm, sèlman mwen menm toujou ap mande, sitou lè w ap gade de pèsonaj ki ki rive, ki atenn laj sa, e ou wè ki lage konsa, menm jan w ap ou jwenn de timoun, byen ke samdi an, mwen rankontre ansanm avèk yon ti pitit ki gen nevan. Devan epi deyò la kap vann. Lèm wè timoun ap kouri monte kouri desann chak machin kap vini pou yo vann paske m te wè de twa mesye kap ba li presyon kap di konsa ke yo enpeche l timoun nan anpeche l vann paske yo tout ap vann kachnen. Lè map pale ansanm avèk timoun sa Louko on timoun 9 an kap eksplike lèl sot lekòl yo egzije l vin vann. Li egzije paske se avèk kòb sa ke l vann nan ke l ap kapab rantre pou li pou li manje pou l degaje. Mwen menm kòm mwen pap vrèman mwen pap vrèman ge pale de de tout istwa ti pitit sa m ap senpleman kite ke fanatik yo yo ale gade sou paj youtube mwen an kote ke nou pral viv eksperyans vi timoun sa louko m ap ki m ap kite ke yo y al gade mwen menm mande ke tout moun ke tout moun la apre show a menm ou ka yo ka moute sou paj youtube mwen an Pontigal kenbe la ok bon nap chèche yon sipò pou mesye ya li bezwen peye kay li rele nan nimewo telefòn sa tanpri zanmi maten deba yo fanmi maten deba yo tanpri souple wè la map mande nou m fon demand spesyal pou mesye sa bayakou sa m wèm nou pa montre vizaj li devan kamera se pou kapab pwotejel li pa gen li pa gen telefòn pèsonèl sa e telefòn ekip koze ti machann nan. Rele nan nimewo telefòn sa a, 34 09 21 10, 34 09 21 10. M konnen ke gen anpil nan nou ki pral gade ankò, ki pral retande donk entèvyou sa a. M konnen l pral mete n nan yon sitiyasyon kote ke vrèman nou ta pa menm swete fin gade l, fin tande l. Men nou menm isi an nan Matedeba, se reyalite peyi a ke n pote ba ou. Ok? Se reyalite peyi a ke n pote ba ou. Ok se pa kounya map chèche yon bay ak ou non, se pa kounya non m gen nenpòt 6 mwa m di mesye m pote yon bay ak ou pou mwen antouka la m panse ke nou deja gen yon ide de sa ki yon bay ak ou men sekrè bay ak ou a. Li di anpil alò pou moun ki ta vle al fè djòb la tou alò goute a fòk ou konn kòman pou goute a wi. Ah bon? Goute a pa fasil. E sitwayen an gen dwa di w w al goute, men ou ka paka desann nan twalèt la. Alò, pou goute a, gen yon lòt bagay ankò dèyè l, ou wè l di w sa se yon sekrè. Sa se yon sekrè. Wè? Gen yon lòt bagay dèyè l ankò? Wi. Ou ka goute l men ou pa kab desann nan twou a tou. Pase, ou wè sa m di w la? Piga moun yo al goute konsa konsa vre. Pase, desann nan twou a se pa yon bagay fasil li ye. Ou a konprann? Pase li menm tou rezèvasyonèl li li paka bon li paka bay tout sekrè bayak pwa la Dèbè dèbè. ou konprann li fè anpil rezèv men pou desann nan 3 l pon bagay fasil ou kab al goute l mesye Brezel al aprann bayak pou yo tou ou ka al goute l tou men ou paka desann nan 3. Non fò yo fò yo jwenn avèk dè dè pwofesyonèl pou yo pou pou ba yo sekrè a. Donk gon gon kote mistik nan nan latrin yo. Wi toutafè. Li pa li pa li pa li pa yon bagay ki osi fasil. Kòman goute Louko konsa pou yon moun te rete w goute kelke choz pou goute. Epi pou l pa fon anyen. Donk gon kote mistik nan twa nan latrinn nan. Egzat. Li gon kote mistik ladan l. Paske. Paske se yon fòs fè nwa li ye. Se yon fòs fè nwa. Vwala. Donk gen dèzespri ladan l kanmèm. Gen dèzespri ladan l kanmèm. Se sa. Swa lè ou goute. Oo. Lè ou goute l twalèt la vin pi lejè oubyen l vin pi lou. Men sa nou va chache konnen l. Men ou pa konn desann nan twalèt epi w jwenn moun bagay konsa. Swa timoun bagay konsa non. Nou konn jwenn tèt moun ladann. Wala. Ou konn jwenn bous ladann. Ou konn jwenn boutèy ladann. Tout bagay. Ou jwenn tèt moun ladann wi. Yon lè kay nan, m ta netwaye youn, m te jwenn 2 tèt mò ladann. 2 tèt mò nan twalèt? 2 tèt mò. Ou kite tèt mò yo oubyen? Non, m voye yo moute. Ou voye yo moute? nan te sipoze kite yo pou mwen. Kenbe la ok kenbe la mèsi anpil mesye dam donk randevou lendi pwochen pou lòt ti koze ti maten nou diw gwo bonswa byenveni moto moto men tout moun ann kenbe la nan wè lendi si Dye vle san pwoblèm ok nimewo telefòn nan yon moun ki kapab ede bayakou a ok ae nimewo telefòn ou si ou vle ede bayakou a nou mande ou mèt edel edel pou nou nimewo telefòn li se 34 09 21 10 ok poko ale non map fon ti jès avèw toutalè ok. 34 09 21 10 bon e m pap ba nou manti m pap ba nou manti ke efò m pral fè la men sa di yo se ayy bagay la di. Ou te a move. Kom si. Madan mesye fok mwen di n nou pa pase mesye a devan kamera men e si w wè mesye a wap wè ke efektiman li pa yon moun ki nòmal. Wap wè ke se pa yon moun ki nòmal. Gon seri de bagay ki konn ap di ki parèt ireyèl epi alò ki parèt ou ireyèl, men ki tankou sa a. M poze l kesyon an, se paske m konn tande y ap di l, men m pa t janm kwè ke li reyèl. E vwalake se yon reyalite. Non wi, mwen menm m toujou, m poze l paske m konn ap tande l vre. Ou konprann? Paske sa ki rive, se yon dechè li ye. Si ou manje l, si ou mete l nan ou, lojikman l ta dwe deranje ou. Sa vle di li pa fèt konsa konsa. Li fèt se yon senp, jan granmoun yo konn di a. Se yon senp li ye, se yon degre, se yon. Madan mesye, bon mwen m potko janm, m pa. Mwen se yon lòt pati nan peyi a m konprann la a. Paske efektivman, yon tou twalèt, yon tou latrin, se yon fòs fènwa Son fòs fè nwa li ye. E se menm m ap wè kesyon sa avèk Jean Sam Oxelin jedi. Donk otomatik fòs fè nwa sa li abite pa dè espri. E ti sekrè wè mesye a di w lan se ke li obligatwa paske se li k ka pèmèt ke twalèt la ka vin lejè pou li, djòb la ka vin fasil pou li, ka vin lou pou li. Madan mesye, e li di w ke lè l desann nan latrin nan, ok kòm bayakou, li jwenn tèt mò. Ayayay. E gen de bagay li pa ka di. E gen de bagay ke l pa ka di madan mesye.